Finalman, bèt sa yo rele bandi a genlè pa gen larezon. Yo genlè pa janm reflechi. Aprè tout bandi sa yo k fin tonbe, men pou mesye yo gen kouraj jounen jodi a pou yo anonse ke moun laplèn pa bezwen ko tounen, Paske gè a li menm li pral pi mal ke jan l te ye. Ou pral tande avèk de zòrèy ou kòman mesye 400 mawozo yo mande anraje kote yo voye gwo mesaj bay tout moun ki abite Laplèn egalman bay chen mechan. Medam, Mesye, bonjou, bonswa, yon lòt fwa ankò nap di w byenvini sou platfòm pa w la ki rele Odit oubyen Machann Enfòmasyon pou yon nouvèl emisyon. Fò m di nou ti machann kap vann nan mache Kwadèy Misyon an, ebyen yo te tante gade kòman yo kapab vake avèk aktivite yo. Men yo pa kapab paske yo dekouvri anpil kadav epi avèk odè ki dezagreyab medam, mesye. Ebyen aprè gwo Zak ke mesye 400 mawozo te desann fè nan kwadèmisyon ebyen ti machann yo pat arive vakye avèk aktivite yo yon lòt kote mesye 400 mawozo kòmanse ekri 400 mawozo sou anpil kay nan plèn nan yon lòt kote tou nou genyen kòlèg ki se yon manb 400 mawozo ebyen kòlèg li menm li voye gwo mesaj ann tande kòlèg nap tounen pou plis detay. Se pa moun nan ki ta vle kanpe, kite ni bandi ni polis la kanpe dèyè mi lakay li oubyen dèyè kloti lakay li pou l fè kout bal la. Nou pa kab kraze kay malere, malerèz mesye. Moun sa yo pa annafè ansanm avè nou. Nou se pitit pèp la. Nou pa ka fè pèp la abi. Nou menm ki bandi e sou janm tande nou fè pèp la abi. Nan monchè. Yo gen dwa ba pèp la kòb pou l pale tenten, pou l manifeste tout bagay kont 400 mawozo. Men nou menm nou pa anfas pèp. E anfas lajan nou ye. Pa gon moun nan zòn lakay mwen k ka di m fè yo abi. Men boujwèt! Ou fè dezòd, si e 50 kout zidwòl m ap ba w, m ba w l. Si e dopyon m ap kreve, m kreve l. Paske m pa ka yon chèf yon teritwa pou dezòd ap fèt ladan l. E swa m la, e swa m pa la. Sepandan, pèp Pè Lebren an, m ap retounen sou nou ankò. Yonn di lòt. Pè Lebren pa anfas pèp, ni 400 mawozo k avèk Pè Lebren an tou pa anfas pèp. Nou anfas lajan. E m ta renmen konnen si Pè Lebren se pa moun Big Bwa yo l ye. Ni nèg ki ta Pè Lebren yo se pa timoun Big Bwa yo ye. Ni nèg ki ta Pè Lebren yo, ni Pè Lebren se timoun Big Bwa yo ye. Yo pa timoun lòt kote. Eske lè chen an te vin touye 3 frè Pè Lebren yo ak nèg Jenèf yo, ki sa n te di? Ki sa n te fè? Yo touye yo e yo boule yo. Popilasyon ki te deyò e ni sa k te anndan, èske majistra a te fè mach pou nou pou l te di ke nèg Jenèf yo a nèg Chen yo Sa trop ase. Li pat fè anyen pou nou. Men jounen jodia 400 mawozo ap goumen a chen mechan. Li met chen mechan deyò. Li rebay pè lebren zòn li. Pou jounen jodia pou majistra leve kanpe. pou l bay pèp la kòb, pou komisè Woje leve kanpe pou l bay chen mechan cha pou goumen kont 400 mawozo. Pandansetan, komisè Woje, ou bliye vit paske yon jou te vin mande 400 mawozo alye, ou te di se anba vant nou ou ye, ou pa ta renmen gen tèt fè mal, ou pa ta renmen gen pwoblèm. Nou te di w nou pa annafè a lapolis, paske lapolis se trèt, jounen jodi a nou gen dwa avè w demen maten w trayi nou. Ou te chwazi desann anba bib bwa yo w ta jenn chen an, konn a jounen jodi a la, ou tou kanpe anfas ou poutèt chen an. Si w pa t nan paspouki, kite nèg chen an, kite nèg mwen, se bal pou w ta sipoze ba nou wi. An wap pwoteje nèg chen, nèg chen mechan, dèske nou pat fè alyans ansanm avè w. Komisè Roje, ou tande w vin wè, 400 mawozo pa timoun non. Komisè Roje, ou tande ou vin wè, 400 mawozo pa gen pwoblèm bal non. Komisè Roje, ou tande ou vin wè, pa gen kote n vle pran w nou pap ka pran w non depi nou deside. Komisè Rojo, tande w vin wè, nou pa fon beny de san kwadèboukè pou ou tande. Ou se sèl komisè nan tout komisè t bat bouda w anpil. Ou se sèl komisè nan tout komisè ki bat bouda w anpil. Mande lòt yo sa yo te, sa yo te pase. E ou te tande sa yo te konn pase. Aye di ou menm, e ou pi gwo tou, e ou pi gwo gen nan mouda. Ou bo semèn sa. Evèk a kò fè lan kwadèboukè a nou moute ou sat 400 mawozo a. Nou boule zòn nan plat pou ou. E nou moute ou kòman 400 mawozo kraze kay, kòman 400 mawozo bay mò, kòman 400 mawozo touye inosan. A ou menm, ou menm, ou menm, ou menm, ou menm komisè Roger. Wap pede Fè touye inosan pou granmesi ou di e nèg 400 mawozo ok lè w touye inosan ou di e nèg 400 mawozo ou ta chache yon vye zam ou met bò kote l pou ta maske figi pèp la bon wap pede touye ou wap pede di w touye w touye w touye w pa janm ka ba w ankenn rapò zam chèf de lapolis sa si l pat nan masisi ansanm avè w l ta sipoze fè w bay zam sa yo tout moun sa w touye a ou di w touye konbyen nèg 400 mawozo anpi konbyen zam ou remèt. Hein? E pa gwen nèg 400 mawozo ki pa gen zam. Nou tout gen manch long. Sou jwenn yon mouch, yon manch kout bò kote nou, ou mèt konnen nou gwen manch long nou gwen mant, yon manch kout bò bouda nou. Sal pa pou lòt bagay. Lè nou santi men nou fè nou mal a manch long lan pou nou, lè nou rive sou nèg lan nou a, nou pral gaspiye bal manch long pandan se tan nou pran yon nèg nou tou rale l, nou kwè sou tèt ou. An nou fout on bal nan tèt. Ayy 9 milimet la e lè w rive pre nèg la pou w bal bal nan tèt 9 milimet pa tire l byen pa tire l menm jan avèk manch long manch long lan se pou lè nèg la lwen bout manch lan li menm se pou lè nèg la pre w tande komisè Roje a ou 2 ti masisi sa yo pafwa m konn wè w konn mete nan machin ou an ki pral depoze w sa w ka ba w sekirite ou pa ka bay tèt ou sekirite ou pa al ba w sekirite 2 ti masisi sa yo m konn wè w ansanm avè yo a Komisè yo te mèt te gen 4 bakonm ansanm avè w. Depi n deside pran w, n ap pran w wi. Si nou pa vle pran w vin, n a kraze 4 bakonm yo a tout ou menm. Se tenten. Bon. Popilasyon, n ap di nou, pè lebren se pou nou l ye. Pè Lebren pa pou lòt moun ke pou nou. Nap tandem wi popilasyon Pè Lebren an. Mwen ta renmen konnen si Pè Lebren se pa moun Bib Bwaye l ye. Pase m konnen nèg chen mechan yo te met nèg Pè Lebren yo deyò pou yo te pran zòn nan. Lè yo te met nèg Pè Lebren yo deyò pou yo te pran zòn nan, yo te touye 3 fè Pè Lebren yo. yo te met dife sou yo. Lè yo fin siye twa frè, pè Lebren yo, yo met dife sou yo, pa t gen okenn majistra ki te fè mach. Men jounen jodi a, pandan nou lan goumen ansanm avèk chen mechan, nou wè majistra ansanm avèk tout Woje mete tèt yo ansanm pou nou fè popilasyon an fè mach. Wè si nou te anfas pèp nou pap ba nou manti nou tap kite nou fè mach la pandan nap fè mach la konsa nou pase nou sasinen tout moun a kout bal nou touye tout moun nou fon beny de san nan mach la men nou pa gen problèm avèk popilasyon an se sa fè nou pap fè sa wè masak jenèf te bay la anndan big bwaye a pou li te pral ka plase chen an nou tap fon masak pi mal ke sa men nou pa gen problèm avèk popilasyon an E sa fè nou pa fèl. Pase pa pou popilasyon e pou nou liye. E nou se pitit popilasyon. Nèk jenèf yo te rantre an dan. Yo touye 3 fè brele bren yo. Yo met di fe sou yo. Pat gen mach ki te fèt. Majistra. Majistra. Ou kon sa map di a. Ou kon sa map di a. Majistra Jonas Majistra Jonas Map mande w lè nèg Lè nèg chen mechan yo ak nèg jenèf yo te mete Pè Lebren deyò a èske se pa lakay Pè Lebren yo te vini pou yo te mete Pè Lebren deyò? Èske se nèg chen mechan yo a nèg jenèf yo ki se nèg Big Bwa ye, oubyen èske se Pè Lebren avèk nèg li yo deyò a ki se nèg Big Bwa yo? E m konnen se nèg Pè Lebren yo a nèg, e nèg Pè Lebren yo avèk Pè Lebren ki se nèg Big Bwa yo. Nèg Chyen Mechan yo e vini yo te vini, yo te vin met Pè Lebren deyò. Jiskaske yo touye twa frè Pè Lebren, yo tou met dife sou yo. E yo fè yon masak anba anvan yo plase nèg yo. Lè sa a, Majistra Jonas, ou pa t fè, ou pa t fè mach non lè sa a. Pat gen okenn mach ki te fèt non, kote rele aba. Nou pa gen pwoblèm avèk mach wap fè majistra Jonas. Nou gentan konnen nou gentan konnen popilasyon an e konsa yo ye. Pèp pa nou an e konsa l ye. E se fanfa palè yo ye. Chak president moute yo bal ochan. Humm chak president moute yo bal ochan. Mesye je nou pa pete. De gwoup gang De gwoup gang ap goumen Nou wè yon pakèt moun moutre sa klè Se ooh Sa vle di nou menm se a tèt nou nou t ap goumen Nou pa t ap goumen a nèg Sen Mechan yo Sak fèm di sa se paske tout moun son sèl pawòl se 400 mawozo 400 mawozo men mpa janm tande nèg chen mechan mpa janm tande yo pale de nèg chen mechan yo pale de nèg 400 mawozo mezanmi pèp la bon kem pa fin di pèp la paske se pa tout moun ki ladann nan moun yo pran ki pou di aba 400 mawozo viv chen an yo peye e sa yo pran yo bay presyon nou gentan konnen e konsa nou ye e fanfa pale nou ye chak prezidan k moute nou bay ochan e m konnen pè lebren se ti moun big bwa e li li pa ti moun lot kote e l pap anba l pap anba abandone zòn li. Zòn li rele zòn li. Chen an mò voye yon ti figi di kò chèch vin pale pou ou ke ou repran zòn ou. Nou pa vin pran zòn chen an. Nou te vin moutre ou a chak fwa ou menm avèk tout komisè Roje vin fè grimas anndan doudoun ansanm avèk anndan lase, nou te vin moutre w nou menm lè n desann yon kote nou pa fè grimas. Nou kanpe nou fè plis ke yon semèn. Ou wè poutèt mo sa w di a, poutèt mo sa w voye nèg sa di a, bon chen an aranje w. Pèp la pa okipe nèg yo k ap di nou tounen, ase nou menm nou pa gen jou nou pa gen dat. Aranje w chen an. N ap moutre w nou pral pran zòn nan nèt! Nap pranl nèt. E komisè Roger ret kanpe a chyen an jan w kanpe a. Nap moutre w kat sat kat san mawozo a. Ou konnen l deja, ou fè je w chèch, men nap moutre w li. Ase nou mete yon pakèt moun ap di aba kat san mawozo, gèlè kat san mawozo tap goumen a tèt li, gèlè pa tap goumen avèk yon lòt kò. Paske nou konnen pèp la se gad palè nou ye. Tout prezidan k moute nou ba yo chan. Sèl sa pèp sivil la tanpri, tanpri, tanpri, tanpri ankò poko tounen paske. Poko tounen. Pou nou pa viktim. Poko tounen. Silvouplè pou nou pa viktim. Paske nou pa gen jou fiks, nou pa gen dat fiks. Men lakay se lakay. Nou pap kite lakay ankò pou chen mechan. Avèk tout majistra a. Avèk tout majistra a. Ki vle fè mach pou konprann. Se 400 mawozo ki t ap goumen ak tèt li. 400 pa t gen wozo, pa t gen okenn moun anfas li, li t ap goumen avè l. Sèlman pèp la mwen pale nou, nou pa ta renmen okenn moun blese. Epi m di nou, memwa nou kout anpil, nou bliye vit anpil. Valè krim, valè zak malfektè Jenèf yo fè, valè masak nèg sa yo fè, valè moun nèg sa yo boule, nèg sa yo touye, valè zam a zak malonèt nèg chen yo fè. Uhmm ditou ok komisè Roger ok majistra Jonas jou pou jou dat pou dat kaka je ba linèt. Bonjou bonswa tout moun si se le maten wap tandem bonjou. Si se nan aswè wap tande m bonswa. Bon Nou menm nèg 400 mawozo Pèp pè lebren an Popilasyon pè lebren an Nou pa annafè ank Kenn popilasyon. Tout moun konn sa deja nou menm nèg 400 mawozo, nou anfas lajan, nou pa anfas pèp. Si nou te anfas pèp, lè n rantre lan yon zòn, nou ta fè ben desan, nou ta fè masak, paske nou gen kè pou sa. Yo konn sa ki rele 400 mawozo a deja. Sa ka rive pandan n ap fè kout bal ansanm avèk bandi parèy nou, Yon moun gen dwa pran bal, paske ou konnen echanj kout bal ap fèt, moun nan gen dwa ap pase, oubyen ke moun nan gen dwa lakay li, sa depan de jan kay la fèt, bal la al pran l anndan. Men nou menm nou pa janm rantre nan yon zòn pou nou touye inosan. Si nou t ap touye inosan, gade yon voice mò a te lage la. Sa wè t fèt. Nou pa fè nou pa fè pèp la wayy. Nou pa fè pèp la wayy. Men sèlman komisè Wojé w ap pede fè nèg yo bat kò yo. W ap pede fè nèg yo anmède moun. Pede fè nèg yo kraze kay malere, malerèz. Komisè Wojé si son masak ou bezwen nan kwadèboukè a nou ka ba ou l. Ke tonnè krazem konmisè o jezi son masak ou bezyen lan kwadèboukè avèk yon beny de san nou ka ba oul e mwen menm kòlèg kap pale ansanm avè w la m pa ba yon plènman anyen sèlman m di w